Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon èske on pe konsidere sa kòm yn trè bòn nouvèl Babekyou deside libere Varreux oo bravo pou Babekyou bravo pou Jimmy Cherizier bravo pou strikti ki rele G 9 an fanmi e alye nèg yo fè yon bon bagay nèg yo libere Varreux paske nèg yo te kenbel. Epi yon bon maten yo deside libere l. Barbecue a fait une déclaration le jour du dimanche 6 novembre 2022. C'est une déclaration de 3 minutes et quelques secondes. Kote ke youn nan lidè G9 an fanmi e alye an, li parle de nesesite pou peyi a debloke. Nesesite pou ke timoun yo ale lekòl. Nesesite pou ke tout bagay kapab kòmanse fonksyone nan peyi sa a. Se nan kontèks sa a, Barbecue deside, ansanm avèk alye li yo ki nan je nèf an fanmi e alye, debloke Varreux. Men, nan kad deklarasyon li fè, Barbecue deja mete nan tèt li ke pral gen anpil moun k ap di ke se ta negosyasyon, se ta lajan ki tonbe pou kapab pèmèt yo libere Varreux. Ebyen li deja koupe kou ak tout kestyon sa yo pou dire ke, Yo menm yo pa negosye ak Ariel Henry, yo pa negosye ak pèsòn sof ke yo antre nan yon lojik de konpasyon pou la popilasyon ayisyèn epi jounen jodi a la yo deside libere Varreux. Bat bravo pou Barbecue non! Ann tande Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Nou, nan Fòs Revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, nou ap mande ak tout chofè kamyon, ak tout moun ki konsène nan kesyon gaz la pou pran tout dispozisyon pou pèmèt gaz la sòti e ale nan ponp nou Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout Nou pap janm negosye Ni voye kikonk moun al negosye ak Ariel Henry. Nou pran desizyon sa antre nou nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout pou pèmèt gaz la sòti e nou vle pou pèp la konnen se pa yon desizyon nou pran paske nou negosye kwakseswa ak Ariel Henry. Jodi a, sitiyasyon tèt chaje peyi a tonbe ladan l lan Se pa nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, ki responsab. Nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout. Nou se patriyòt. Nou se nasyonalis. Nou se moun ki pote peyi sa a nan kè nou. Se paske nou pote peyi sa a nan kè nou ki fè nou pa janm vyole e kidnape moun nan katye nou yo. Batay nou, nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, se batay pou chanje kondisyon lavi moun nan geto yo, nan seksyon kominal yo. Batay nou, se batay pou wè yon lòt Ayiti, kote nou fyè pou di nou se Ayisyen. Pou m fini, m ap poze pèp la kèk kesyon. Na reponn yo pou kont nou. 1, Eske nou renmen kondisyon nap viv la? 2, Eske nou gen sekirite pou nou sòti jan nou vle, san kè sote? 3, Eske pitit nou ka ale lekòl san nou pa pè pou yo pa kidnape yo? 4, Eske nou gen lopital, kay ak manje pou nou manje? Si Nou prive de tout bagay sa yo, moman an rive pou nou pran desten nou an men. Ankò yon fwa, chofè yo ak anplwaye tèminal Vare ka desann san kè sote. E, n ap mande yo pou yo voye netwaye tout zòn nou yo e tout lòt kote ki chaje ak fatra. Nou swete. Timoun nou yo tounen lekòl pi vit ke posib. Nou swete lavi chè a bese pi vit ke posib. Viv pèp ayisyen an, viv fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ke zansèt nou yo beni Ayiti. Mèsi. Jimmy Cherizier Jimmy Cherizier alyas Barbecue pale bèl deklarasyon humm sila yo ki pa renmen Barbecue nan kòmansman emisyon an pral kòmanse fè move kòmantè paske m mande pou yo aplodi Barbecue men ekoute ayisyen fon poze pa demosyon fin tande epi na va konprann tande byen Barbecue ansanm avèk mesye yo te deside yo bloke Varreux. Nan blokaj la, gon 3 kamyon gaz ki pèdi. Tande byen wi! E m kwè sa rive a 30 mil galon gaz. E pa bliye nou te deja fè yon emisyon pou n di ke men kantite kòb nèg yo kapab fè si galon gaz yo te vann a 400 dola. Tande byen wi! E nèg yo pran gaz, yo vann gaz e tout moun di ke se ta je nèf. Tande byen wi! E le doute è pèmi paske lè ou poze tèt ou kestyon pou di, ekoute, mesye sa yo se yo menm ki te devan vare an, se yo menm ki te bloke e ke gaz vin pèdi. E gaz ap vann nan pil zòn kote je nèf ye. Donk, gen ti bagay ki tonbe. Kounye a la a, mwen m te fè emisyon m pou m di ke olye pou m achte galon gaz nan blòk sa yo pou 400, 450 dola, M pito kouche yon kote pou m tann gaz Ariel la ap distribye a 570 goud ke m achte l. Lè sa tout moun t ap di ke se bandi je pèp m ye, m pa vle wè Babekyou. Pa gen pwoblèm jiske la. Pa gen pwoblèm. Eske nou konprann pèp ayisyen? Paske pèp ayisyen anpil nan yo, ou konprann, se m ta kapab di yo pa tèlman renmen tande verite a. E depi yo renmen yon moun. Tout sa moun nan fè se pozitif pou yo. Nèg yo te bloke. Lapolis ale anba avan yè, li pete anpil kout bal. Yèr ankò lòbèy pete. Nèg yo kanpe, nèg yo pete bal sou lapolis. Tande byen wi. Lapolis vole ak kout bal. Nèg yo leve dimanch maten yo libere Varreux. Kounya la mezanmi, bagay la son spageti l ye. An nou demele l. Ann al chache demele l ansanm avè m non paske mwen menm m pèdi e Jimmy Cherizier m on ti jan pèdi. Ekoute, dans sa deklarasyon fò n wè ke li pa al egzije elabore e li pa deside reponn ak kestyon sa se yon senple pwen de près e pi tout è fini. M panse ke yon gwo evènman konsa Barbecue te dwe envite tout jounalis e pi. Reponn kesyon. Lè sa m t ap vini, m t ap poze kèk ti kesyon tou. Ou konprann? Kounye a la a. Ou konprann wi. Barbecue di ke yo pa negosye. M pa kapab konprann kòman pou yon moun ou te bloke e se la menm revandikasyon paske ou deside pou ke gaz la pa ka vann a 570 goud. Ryen na chanje. E gouvènman an pa pran desizyon pou l vann gaz la a 200 goud, a 250 goud, a 300 goud. e ou deside pou libere. Sa se yon gwo entèwogasyon m ap mete dèyè liberasyon sila. E pa bliye yè te gen kout bal ant nou menm avèk lapolis. E maten an la nou deside libere. Konprann byen wi. Kounye a la a, ki sa k pase? Li p ap janm yon siy de feblès. M p ap mete feblès menm nan kesyon sila paske zye nèf pa fèb nan moman an. Konprann byen wi je nèf pa fèb. Kounya dezyèm bagay eske genyen negosyasyon vrèman. Konprann byen wi eske genyen negosyasyon vrèman. Si genyen negosyasyon sa kapab ale paske pa bliye jounen jodi a la mwa je konsidère euh se pwen de près prezante par Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Se yon dènye elan de jimnastik. Paske n ap rive nan yon moman kote ke Jimmy Cherizier sera an pann de rekou. Eske nou konprann? Avid de dedyabolizasyon. Se nan lojik sa ki fè li prezante pwen de près sa a jounen jodi a la e ki li menm deja etale sou yon seri de dosye ki kapab parèt kòm veritab pwen donb. Kounye a la a. Sonje m te di nou ke eske nèg yo gen patron, eske patron yo di yo fòk yo debloke. Si pa gen negosyasyon, petèt ke patron yo di yo debloke. Si yo gen patron tou, eske nou ka konprann? Si nèg yo pa gen patron, si nèg yo pa negosye, kounye a la kòman nèg yo deside yon bon maten pou di ke. Yap debloke. Eske nou konprann wi? E nèg yo di w ke fò de sitiyasyon ki genyen an, lapolis gen pwoblèm, anpil pwoblèm. Bon mesye, vire tounen nan batay a lapolis, nou wè lapolis gen pwoblèm. Kounye a la nou pral mande m pou ke lekòl louvri. Or, se pa nou menm sèlman ki bandi nan peyi an. Lekòl la te kapab louvri, l retounen louvri ankò paske m konnen je nèf gen anpil bagay li pap fè. Men. Tande byen wi sa map diw la brother lè vitelòm ap chawaye nan dèlma la talè m pral fè yon emisyon la paske vitelòm kòmanse pran dèlma li menm lè 400 mawozo ap frape nan kwadèboukè menm sil kòmanse afebli lè gen gang kap fè kidnaping nan rejyon metwopolitèn nan la epi wap dim ke sitiyasyon ka rezoud. Non! Li poko kouri ka rezoud. Se pa ou menm sèlman ki aktè nan sa k ap pase a la bòdè. Se pa ou menm sèlman ki bandi. Gen plizyè lòt bandi. Lekòl ka louvri nan Site Solèy. Anba lobedyans G9. Lekòl ka louvri nan Plèn nan anba lobedyans G9. Men èske ou pral mande pou lekòl louvri nan Matisan? Eske lekòl pral louvri lòt kote yo? Eske n konprann? Donk, jounen jodi a la, jan w di l la, Leta gen yon pa de responsabilite li nan sa k ap pase a. Men ekoute, il faut faire vite! Il faut faire vite! Paske bagay yo pral eklate nan men nou. Men kòm nou pa la, m swete ke gen anpil kòmantè ki kapab fèt. N ava poze tèt nou kesyon tou pou n di, nan yon premye tan, Barbecue te bloke. Epi levon bon maten, Barbecue debloke. Se te nan yon okazyon, tande byen wi, tande byen, ane pase, Barbecue bloke, se te nan yon peryòd novanm. Pandan n pral rive nan batay de Vertière, Barbecue vin a yon diskou de sansibilizasyon, trèv, moun mèt al pran gaz. Tande byen wi! Epi, ane sa ankò, toutè bloke. Epi pandan mwa novanm nan, Le 6 novembre, Barbecue a fait une autre déclaration pour dire que ça doit reprendre au niveau de Varreux. La police pa bezwen vin tire kout bal ankò, la police pa bezwen vin bay gaz ankò nan Cité Soleil, nèg yo bay vag, yo kite Varreux a. Men, pa bliye, Barbecue di w ke yo bay vag, yo pa negosye, yo pa gen yon goud nan men yo, e yo pa gen patwon ki di yo retire kò yo kote yo ye a. Bravo Barbecue Si nou kwè, bat bravo Si nou pa kwè, poze tèt nou kestyon pou n mande Barbecue kote li jwenn ak parad sila a li fè. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè keskon di a la pwochèn.